Nouvèl la potko ka soti men l t ap pale anba anba, finalman li pran lari, pandan yo t ap eseye kache sa, bra dwat chofè ansyen senatè Nenel Cassy tonbe anba bal lapolis kote yo poko di yo poko di klè kisa dosye a ye men yo ta fè konnen yo di l mal separe lapolis anvayi Vagabon tonbe tankou lapli. Ezèk sa se rezilta ekip la te fè sou yon sitwayen Dèlma kote yo te touye l e nan moman yo t ap eseye tante kidnape l. Bonjou bonswa tout moun kontan ansanm avè n ou konekte pi gwo rezo a ou konn sa l ye deja nou se rezo enfòmasyon an sofia tv 83 rete la enfòmasyon yo ap vini Youn aprè lòt, pou koulye a la, sou chanèl pa w la. Yon lòt kote, dosye ensekirite a ap toujou vale teren, 2 gwoup bandi ap tire, yo ap twoke kòn yo, e se viktim k ap kontinye fèt nan popilasyon an, anpil jenn gason tonbe anba bal jounen jodi a. Sa w tande a la kite m prezante n plis detay ak enfòmasyon nan dosye sila, kote peyi a tèt anba, pa gen anyen ki kab fèt, lapolis pa gen kontwòl anyen, Gouvènman an ap kontinye taye banna, se rimè k ap kouri adwat agoch anndan peyi Dayiti e pèsòn moun pa konn ki kote n kanpe depi aprè lanmò Jovenel. Si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou, plis enfòmasyon ak detay ap vini sou chanèl la chak jou Bondye mete, nou se rezo enfòmasyon Sofia TV 83 e n ap kontinye pote enfòmasyon yo pou ou san fòs kote ni wetire ni mete e nou la pou enfòme w an tan reyèl. N ap touche dosye Sekirite e kot e dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou Jocelin Iter e Junior se non yon ansyen e chofè Nenel Cassy lapolis ta voye fè vwèl pou peyi e san chapo nan lanwit dimanch 8 janvye 2023 a e dapre tout dènye detay e non nou ta genyen se pa sèlman Jocelin Iter e Junior e ki ta vale e batistè li gen plizyè lòt jèn gason nan zòn E Maryani ki tonbe anba bal e lapolis premye eleman enfòmasyon yo fè konnen mesye sa yo ta patisipe nan kidnaping ansyen depite Smith E Mathurin semèn ki sot pase la enben moman e nap rele a poun pa di depi aprè aksyon e kidnaping sila e lapolis ki ta metel a pye dèv yon fason pou kapab e chase e ou di mwens mete Hors d'état et de nuire et tout et kriminèl sa yo, tout asasen sa yo et paralèlman, nan lannuit dimanch 8 janvye 2022 a, yon ansyen chofè et Nenel Cassy ak plizyè jèn gason nan nivo et Mariani ta tonbe anba bal ajan et polisye. Wi efektivman paske ou konnen depi ou pale de Nenel Cassy ou paka pa pale de kidnapping ou paka pa pale de jèn gason kap pran zam ak minisyon ebyen nap mande medam mesye kisa nap tann kisa nap tann pou Nenel Cassy arete pou misye jwenn pou misye anba kòd nap raple ou son ansyen senatè egalman Kisa kap tann medam mesye pou nenel cassy epi nou konnen depi ou pran nenel cassy peyi ap komanse respire gen apeprè 10 tèt la depi ou arete yo ayiti ap respire nòmalman men kanmenm nap felisite lapolis ki elimine mòtèlman chofè nenel cassy an men trankilman yap fini pa rive sou li medam mesye swaye pasyan swaye pasyan wi frè pam. Nap rapousib avèk enfòmasyon yo nap toujou rete nan dosye sekirite kote moman e nap pale a anpil kout zam otomatik ap tire nan nivo e Tènwa e Blancha, Kafou Vensan avèk rès zòn avwazinant yo e sitiyasyon sa ki ta mete yon van panik bò kote abitan kap viv nan lokalite sila yo yo tap pwofite pou lanse e yon SOS nan zòrèy otorite pa bò isit yon fason e pou kapab e pote yo sekou e selon premye eleman e enfòkmasyon e nou ta genyen kout zam sa yo ki pa sispann chante nan nivo e Tènwa, Blanchè e Kafou e Vensan ak rès e zòn avwazinant yo se lakoz afwontman ant e bandi. Je nè fè ensi ke e bandi e je pèp yo nou te wè pandan e fen lane 2022 a kote te gen yon trèv e ki te fèt ou pat tande kout zam ant e mesye e Gabriel avèk mesye Isca yo men pou jounen lendi 9 janvye e 2022 a sitiyasyon an ki ta parèt konplike Se nan komin ee Site Solèy kote mesye ee G9 avèk je pèp yo pa t sispann afwonte ee youn lòt sa ee ki ta mete yon van ee panik nan zòn sila yo. Wè, sa vle di ke kounya la ou ta di ee jan ke yo konn ap di an, ensekirite al pwograme, yo te fè lapè pandan epòk fèt lan, te gon lapè, epi jodia la, toutakou, yo kòmanse ap tire. Nou pa konn si se youn k ap tire sou lòt ou si se sanblan y ap fè paske tout tan ou tande y ap tire y ap tire, Ou pa janm tande yo mouri. Ou pa konn si konsa si se kòm son ekip aktè yo ye lè konsa si se zam nan yo pran yap tire anlè. Tire anlè, fè moun panike, fè timoun pa ka al lekòl gang sa yo. Teknikman men m panse sensèman medam mesye nou rive nan faz pa gen moun ki gen pitye pou yo. Se yo tout nèt ki pou tonbe. Yo tout nèt ki pou tonbe. Ou tande, je pèp ap goumen avèk, avèk e je nèf, pou ki rezon, ou pa konnen. Ki sa y ap defann, ou pa konnen. Pitit pa yo pa ka al lekòl, pitit lòt gwoup la pa ka al lekòl, pa gen youn ki gen lekòl pwofesyonèl, kòm si yo nan menm kaz, yo nan menm pwoblèm, yo nan menm pwoblèm, men, e, fatra sa yo, y ap goumen pou Nènèl Kasi, goumen pou Dimitri Vòb, goumen pou Rejinal Boulòs, goumen pou swa, swadizon gwoup nèg ki nan entènasyonal lan, lè y ap tiye lòt, pou ki rezon pa konnen. E sak pi rèd lan, ou ta di se seri de nèg ki pa al lekòl wi, nèg yo gen lespri, nèg yo gen konesans, poukisa nap goumen ak nou menm la, ou pa konnen. Pandan se tan gen yon ekip fo pwomès kap ba yo, ou pa konnen si se akoz ke si se lajan ke yo ba ou, yo ba yo, men medam mesye bagay yo pa ka al konsa. Yap ti rant yo men mesye. Pran yon zòn, fè kankou dan l tan, ou konn tande nan epòk Far West yo, lè kòbòy yo reyini yon kote, yo pran randevou yon kote, pa gen moun, tire ant nou menm, sa k pi fò a ganye. Men pa panike vi moun konsa, maten, midi, swa w tande yon tire, yon tire, pa jann gen yon ladan yo k mouri. Se toujou inosan k ap tonbe. Bal ap tonbe, poutan yo pa mouri. An tou ka se enèvan, se enèvan, paske m panse nan mwad janvye an la popilasyon an bezwen viv la frè m. Popilasyon an bezwen viv. Ou gen yon ekip gang ki nan gouvènman, yo mache nan atake yo. Se inosan kap viktim. M panse nou bouke avèk nèg sa yo, nou bouke avèk politisyen sa yo, nou bouke tou kou pou nou wè peyi Ayiti an ap fonksyone jan l ap fonksyone la. An tou ka mesye pwoblèm nan se nou k pwoblèm nan e li pap kapab ret konsa. An nou avanse frè pa m. Sa vle di moun ap blese la, moun ap mouri, moun ap voye e voice, moun yo an mòd panik, la polis ki ta dwe fè operasyon yo pa fè, yo pa fè anyen, nèg sa yo panse se yo k wa. N ale. Bon, e n ap avanse avèk enfòmasyon yo, n ap toujou rete nan dosye sekirite kote Jean Fednel Saint Juste, gran frè e sendikalis Jean Roudy Saint Juste ta kidnape nan aprè midi dimanch 8 janvye 2000. Vede a nan nivo e Bon Repo, yon e zòn ki twouve l nan komin e Kwadèboukè e endividi mal entansyone yo ki ta mande yon ranson e ki evalye avèk anviwon 600 mil dola ameriken an echanj libète Jean Fednel e Saint Just enben daprè tout e dènye detay e nou ta genyen e konsènan e sitiyasyon sa e viktim nan li menm ki se alafwa yon òm dafè ki anlve pa endividu ame pandan ke li tap kite zòn Onavil pou l kapab ale lakay li e nan nivo Santo toujou nan komin e Kwadèboukè, se sa Jean Goudy, Syjust, ta konfime pou nou apre yo ta fin e resevwa e kou an otè e rap yo ta rele fanmi otaj la pou kapab antame e pwosesis negosyasyon kap aboutir avèk relaksasyon e gran frè pou n pa di e òm dafè la pou fini e sendikalis la e li menm ki fè konnen bandi sa yo ki mande anviwon 600 mil dola ameriken yon fason pou kapab libere Jean Fednel e Sen Jis nou wè nan komin e Kwadèboukè kote sitiyasyon an li menm toujou e rete konplike e aksyon kidnaping yo ki pa e sispann fèt e nou konnen fo e fotè de twoub sa yo ki konpòte yo e kòm etan. Mèt e Senyè e ki pa janm e chwazi e rantre e nan koki yo pou n pa di e fè yon trèv yon fason pou pèmèt avèk e popilasyon an anprente wout e Kanaran an yon lòt bò nou wè kote e bandi sa yo k ap opere nan nivo e Kanaran nan yon e korespondans ki adrese avèk responsab Panache Hotel nan nivo Bon repo e sou wout nasyonal e nimewo 2 a e korespondans sa ki gen e pou demand e de finansman kote yo fè konnen e chè madam e mesye e mwen gen onè felisite nou e m pwofite pou m salye nou nan non e sovè a e nan e vu avèk sitiyasyon e nap konfwonte Nan ezòn nan, pandan e dènye e moman sa yo, nou solisite yon prè ki evalye avèk anviwon 25 mil dola ameriken nan mon nan objektif pou n kapab sekirize biznis ou an nou espere ke demand nou an la ke demand nou an ap agreye e nan yon brèf delé n ap jwenn yon repons ki apwopriye e jodya la. Nou wè e bandi sa yo ki ta menm e kite nimewo telefòn yo ki se 41. Wi e dime e bandi sa yo e yo menm ki montre ke pa gen leta pa bò isit e vrèman se yo menm ki sèl kòk e chante kote yo ekri avèk responsab biznis lan mande l anviwon 25 mil dola ameriken. Vwala epi pandan se tan medam mesye nou te rentan di l wi dosye imigrasyon an dosye Lèzetazini ki di ki ap pran pli de 30 mil migran pa mwa bagay sa koze anpil pwoblèm an Ayiti Anderson a letènèl nou poko konn sa n ap fè non men kanmenm se kanmenm trè trè grav se bagay sa grav fòk gon bagay ki fèt avèk dosye sa moun kounya la k ap vann bèf sa k ap vann kay Moun ki pap kap fè lòt vye bagay menm pou gen paspò, moun ki pa menm gen moun nan peyi etranje ki bezwen pati monchè gon mouvman de panik la se enkyetan m konnen ke nou vle ede vrèman men fòk nou wè sa son lòt ang egalman. Si w se yon Ayisyen, si w se yon vrèman Ayisyen pitit Desalin, rete la pou batay! Rete la pou batay! Pou nou libere peyi ou pa kite ariel pa kite mateli pa kite bandi legal la move ariel sa vle di wap refize l wap refize l. M pa bezwen pati tout pati m se la saline lèm desann la saline mal manje avèk frèm ak sèm yo yap teorize m ak kout bal la lèm desann bèlè lèm desann gran ravin lèm desann nan katye popilè yo se lè sa mwen map vwayaje an map vwayaje menm ou menm ou tou twalèt ou poko refouye nan peyi a m gen foli vwayaje lè lè yo fout mwen deyò kote map vini. M pa gen foli vwayaje, m s on pitit Desalin, men bout tè papa nasyon an te goumen l te ban m pou m viv. Se la m dwe viv, se la m dwe mouri, pa gen pèsonn ki ka mete m deyò! Libète ou lanmò! Libète ou lanmò! Pa gen pèsonn ki ka mete m deyò! Alabla, tè papa la goumen l, se pa pou di se viv yo pa vle viv nan peyi a non, se peyi a k pa ba yo kondisyon pou yo viv. Bandi legal yo, Michel Martelly, Ariel Henry, ekip asasen Reginald Boulos, Ti Micky Bob Youn kaka Sheriff Abdallah se yo t mete yo deyò Jodi a babay Nou di ki Tityèl te nan Tityèl gang ki te anba nan palman babay Jodi a ou an fim Eske nou an fim Lanbè mare a bandi Kiyès ki bay bandi zam Lanbè Jodi a yo di w yo tire sou machin li Kiyè ou fè yo tire sou machin Lanbè. Menm yon bal li pa pran. Li pran je li, li bande je l. Li bande je l, pa gen okenn moun ki ka di, retire banday sa pou yo wè ki sa w gen nan je w. Pa gen okenn moun ki di sa. Sèk fè sa. Se yon gang, se yon asasen. Lanbè, pa gen bezwen vin fè anyen la. Jodi a, pèp la pa gen kèlkeswa moun k ap dirije l. Pèp la pa gen okenn moun ki lejitim ki nan tèt peyi a. Pèp la, desten w nan men w, kreyon w nan men w, make, paske jodi a li nesesè pou w file manchèt ou debò, pou w afwonte asasen yo, Ki bò baryè pou viv nan peyi a. Jodi a, nou nan 2023, se yon ane elektoral, se yon ane leve kanpe pou n batay, se yon ane mete tèt nou ansanm pou n koupe fache ak bandi, ak kidnapè, ak ekip asasen kriminèl k ap dirije nou yo. Jodi a l nesesè pou pèp ayisyen tounen. Entimidasyon ameriken mete la, Biden mete la, si Biden te vle fè ayisyen antre lakay yo, Si l te vle fè Ayisyen antre lakay yo, sa k rive anba pon Texas yo, li t ap akadre yo. Li pa ta ka depòte yo, epi ou menm ki la a li fè w ap kouri ale. Papa menm se demagoji. Demagoji k ap fèt. Asasen kriminèl k ap di Biden, Biden se youn nan otè asasina de Jovenel Moïse tou. Èske w wè Ameriken janm dakò pou Jovenel jwenn jistis? Jodi a tout moun ki ka batay yo, ou pa tande ki moun li bezwen, 18 a 35 an. Moun ki gen fòs, ki ka batay, moun ki gen fòs pou al batay anba jaden, pou al travay anba jaden, pou ba yo enèji yo. Epi nou menm, pou n kite bout tè papa Desalin nan, pou yo fouye min lò nou yo, pou yo fouye iranyòm nou yo, kòm Ariel gentan vann peyi a deja. Ayisyen, Ariel vann peyi a deja. Ou kwè li milye? N ap pral kite peyi a pou lòt bezwen bout tè sa a, ou pap ka jwenn li. Sa k fè sa? Yap mande w pou vini. Hillary Clinton, Bill Clinton, yo tout ak gete nan peyi a. Jan nap swiv la e nou dil se pa de moun hein. Se pa de moun tout bezwen kite kouri kite medam mesye bagay la se kanmenm tris an kelke sòt paske la jan nou dil e fò nou bay verite an tou. Fo moun sa yo pa panse ke se yo tout kom si se yo kom si se yo tout ke ke Lèzetazini pral pran la. Sa sa an patan deja gon pwoblèm la. Deja gon gwo pwoblèm ki grav la. Moun yo panse ke sensèman ke Lèzetazini pral pran yo tout poutan se pa vre. Sa ou menm ki gen fanm ou ki pwomèt ke m panse ke se pa kom si nou pa beze kom si ap pwomèt moun yo ke nou pral fè yo kite la paske nou pa gen kontwòl bagay yo vrèman la. Nou pa gen kontwòl bagay yo kounya la, m di w mwen menm pèsonèlman moun ap rele m ap vin mande m pou m pou m ede yo pou fè paspò, m pap ede pèsòn, piga pèsòn rele m pou ap mande m ede pou vin fè paspò, m tou di nou sa se kategorikman non paske m gen lòt priyorite, m gen lòt bagay n ap ki pi enpòtan pou nou menm se serye la, piga pèsòn vin rele m ap mande m kesyon paspò ok, pou m ba yo èd, jan nou di l ou tande gen papa te gentan mouri, mononk te gentan mouri. Tout gen pwoblèm. Men nan sans sa, ou menm, pale avèk yo. Fòk nou pale avèk yo, medam mesye. Wi Anderson, paske la se kanmenm son pwoblèm ki trè serye e fòk nou pran l a la baz. Wi Anderson. Wi Jimmy, n ap rapousib avèk enfòmasyon yo. Nou ap pran yon ti kout pye. Nan nivo e parleman ayisyen nan pou n pa di e sena repiblik lan pandan ke e jounen lendi 9 janvye e 2023 a ki make fen manda e 10 senatè an fonksyon yo e n ap pale de e ansyen e senatè pèmèt nou di l e konsa e jodi an paske moun sa yo pa gen iminite ankò moun sa yo pa senatè ankò Joseph Lambert Patrice e Dumond Denis e Cadeau Pierre François e Sildor Jean Rigaud Belizaire, Gracia et Delva, Kedler, Augustin, Jean Marie et Ralph et Fethier et Wanick et Pierre avèk Rony et Celestin enben e jounen lendi 9 e janvye e 2022 a ki make fen manda moun sa yo paralèlman nou wè ansyen e senatè e departeman lwès lan Patrice Dumont ki fè konnen li fyè e de ti tan li pase nan sena e repiblik lan li di l te vote Kontan anpil minis, pami yo Fritz William Michel, e daprè ansyen kwonikè a li di pi gwo regrè l genyen se paske paleman an pa t gentan vote pwopozisyon lwa pa l lan, li ale pi lwen pou l lonje dwèt li sou anviwon 7 senatè li akize kòmkwa ki ta kraze kès leta a nan afè lokasyon machin.